Chay sot sou tèt li tonbe sou zepòl medam matmwazèl se mesye jan wap gade imaj sa la divès fanatik voyel pou mwen pou dim konsa dam sila a li te gen kay li li te gen tout afèl nan peyi dayiti li tap travay epi fanmil deside rantrel ozetazini damerik puiske pandan dènye moman yo la nou konnen bagay yo ekstrèmeman difisil dan se peti peyi. Ebyen frè se sè byen eme rive l rive lòt bò a sak pase fanmi l swa dizan ap fè l pase mizè ba li move jan yo vle l rete nan kay ansanm avèk timoun pou fè l tounen sèvant li pa deside rete lòt bò a lap retounen nan peyi dayiti bon vwayaj ma cheri. Men madanm ouvri zòrèy ou paske m rete kwè ke wap tande. Se vre ke m konnen la plipa ayisyen yo mechan. Men gen de bagay ou sipoze konnen avan w chwazi vann kay ou vann tout afè w pou w leve pou w al yon lòt peyi menm si moun ki nan lòt peyi a tap ofri w lò ak dyaman fò w reflechi ou menm. Se vre ke m konnen gen anpil ayisyen pèp ayisyen Lè ke ou kite peyi Dayiti ou vini a letranje, menm si yo te kapab rann bagay yo pi fasil pou ou, men pou yo fè w pase mizè menm jan yo menm yo te soufri a, yo pa chwazi fè l konsa ansanm avè w. Yo tiaske pou yo fè w pase menm mizè a tou. M konnen genyen ki konsa, men genyen tou ki pa konsa. Mwen konnen ti pèp mwen an trè trè byen. Men mwen konnen tou yon seri de moun ki soti nan peyi Dayiti, ki rantre Ozetazini Damerik, menm jan yo leve depi sizè di maten yo fin bwon kafe a pen, jiska katrè dan laprèmidi yo ap pale Leta mal, yo panse lè yo rive kay blan an, ebyen se menm jan yo pral fè l. En en, se pa menm reyalite a. Dèfwa, gen moun ki gen fanmi yo ki nan dyaspora. Lè fanmi sa a debake nan peyi Dayiti, fason l vin ansanm avèk bèl rad, li vin avèk savon, kòman savon sa a rele ankò? M pa sonje non l. Ti savon vè. Li vin ansanm avèk pat Colgate, li vin ansanm avèk ti kolan, Li vin ansanm avèk ti mayo, ti tenis, ti bagay etc. Li separe bay fanmi, li bay sa on 20 dola, li bay sa on 100 dola, li bay sa on 50 dola etc. Ebyen lè moun sa debake fason lap chay, fason lap spend money pèp ayisyen, ebyen ou menm ki nan peyi dayiti ou di mezanmi kilè ma prale nan peyi sa pou mal keyi lajan. Il faut cueillir les fleurs. Lorsque Dieu nous les donne Il faut avant l'automne Patati patata M pa fin sonje rès chanson an pèp ayisyen. Ebyen gen anpil ayisyen ki panse se konsa gon seri de ayisyen ki aletranje yo ap keyi lajan kay Tonton Sam epoutan se pa vre. Gen de moun pou l debake nan peyi Dayiti, se chak fwa li fin touche yon ti lajan taks, li genyen twa kat mil dola nan men l, ebyen l di m ap desann Ayiti, sa w tande a m pral fè koze. Lè l gen twa kat mil dola nan men l pèp ayisyen, l ap chanje lajan sa a, l ap mete nan bous, m pa kache di w li gen ti fanm nan men l, li gen fanmi pou l okipe. De menm tou gon seri de moun jounen jodi a ki fè plizyè semèn yo ap redi, apre sa yo ranmase on 800 dola, yo fin peye tikè yo, epi 800 dola, yo debake an Repiblik Dominikèn, yo pran Airbnb epi yo jwenn fanm sa w tande a, yo pran règ plezi yo. Men desann yo desann anba a, se konnen w pa konnen reyalite ki dèyè lajan sa yo vin depanse an Repiblik Dominikèn, yo vin depanse nan peyi Dayiti. Gen de moun k ap travay di dola èdtan. Imajine w l ap travay nan yon ti restoran. L ap travay kòman bagay sa rele fast food. Moun nan fè tout jounen an, li fè uit èdtan kanpe sou de pye militè l pou l ap kwit poul, fri poul pèp ayisyen. Lèl debake nan peyi dayiti anba latou wòz li pa menm gen tan poul pran swen pol poul al lopital. Donk lèl rive l bay lajan a goch li bay lajan a dwat tout moun gade non gon respè yo bali gon fason yo akeyil ou menm ki nan zòn nan di mezanmi kilè poum al etazini tou poum al keyi lajan lèm vini poum ap separe en en gon bagay ou pa konnen. Gen moun pou l vini nan peyi Dayiti, se chak mwa lè l sot travay pou l lage yon 100 dola yon kote. Lè l lage 100 dola yon kote a, sa vle di nan 12 mwa pèp ayisyen l gen 1200 dola. Nan 1200 dola sa a pèp ayisyen, ebyen l achte malèt, l achte kèk ti bagay konsa tou, gen de moun se depi nan kòmansman ane a li kòmanse sanble yon seri de bagay pou l pote nan peyi Dayiti. Pa panse bagay yo fasil. Donk lè kò soti an Ayiti epi w debake nan tè moun yo, premye semèn nan vre, gade non, akolad, bèl akèy, yo fè manje pou ou, etsetera. Men pa panse bagay la prale konsa. Ay moun yo okipe, yo pa gen tan pou pale leta mal, si yo pa peye bil ebyen se nan lari yo ap dòmi. Y ap fè de djòb pou yo peye tout bil nan peyi moun yo e dèfwa frè e sè byeneme son ti kraze monnen. Men fok li aranjel poul viv. Donk si ke ou soti nan peyi dayiti ou vini ou poko gen papye ebyen fò aksepte ebyen si ou nan kay la pou ke ou kapab rann sèvis. M konnen nan genyen nan yo vre ki kriminèl ki mechan ki vle se la pou ret ansanm ak yo pou fè tchoul yo m konnen sa. Pae moun pa gen kob pou peye lot fè tchoul. Moun ki gen sèvant lakay yo se moun kade non ki gen anpil gwo mwayen. Eske w konprann pèp ayisyen? Eske w ka ap travay ve vennsenk dola, kenz dola, di dola lè pou gen sèvant? Hein c'est quoi l'histoire? Donk si kò w vini ou pa ka vle pou ap leve nan kabann a inè dan laprè midi c'est quoi l'histoire? Moun nan pap janm aksepte yon bagay konsa, sa vle di ou nan kay la, li voye chèche w, li sot travay sa vle di ou pa ka fon ti bagay kite pou li, sa pa vle di ou ret avè l, sa pa vle di ou sèvant li pou sa, okontrè ou chèche yon aktivite bay tèt ou, moun nan ap plis ankouraje pou ke ou al chèche yon travay. Lap ede w fè sa. Sa ka rive l pran tan men fò w pran pasyans. Si w rete nan kay la pou w montre timoun yo leson si w kapab men sa pa vle di w se sèvant pou sa. Okontrè w patisipe nan aktivite kap fèt nan kay la. Paske ou poko legal pou w leve pou w al travay pa panse depi w rive a bra w ou tou al travay non bagay konsa pa fèt. Tu es qui hein? Hein tu es qui? Sa vle di pou w fon ti manje ou gentan ap plenyen w reta moun? Èske w konprann pèp ayisyen? Donk, defwa moun yo ki konn ret chita nan peyi Dayiti, pale Leta mal, yo p ap leve ni lou ni lejè, tout lasent jounen n ap redi di aletranje pou n voye ba yo, lè yo jwenn senkant dola, yo toujou ap babe, ap di kot sa entèl voye bay la, men senkant dola se san l ye! 50 dola se pa kakakok, 50 dola moun nan pa fouti domi nan kabann, moun nan pa ka domi 8 èd tan par jou kote l gen tan. E bil pou l peye yo, e fanmi pou l ede, tout bagay pou l fè, pou l ap fè 2 djòb. E sa ki fè m pi mal pèp ayisyen, se lè moun sa yo fin pase tout mizè sa kay blan, epi pou yo konstwi yon ti bout chanm kay nan peyi dayiti, epi pou yo pran nouvèl, Gang politisyen avèk nèg nan sektè prive debake sa w tande a, yo pran ti kay la. Se sa k fè m mal. Men ou menm tou w pa ka sot kote w soti epi pou w vini nan peyi a olye w gade kòman sistèm nan mache pou wè kòman w te kapab rantre epi pou w foure kò w pou w avanse epi w rive w tonbe bay moun yo pwoblèm. Ato, chak jou yo t ap pran w pou yo mennen w nan restoran, pou y al nan mòl ansanm avè w, pou y ap chouchoute w fè manje. Non se pa menm reyalite a, moun nan pa gen tan fò l peye bil. M ap raple n pèp ayisyen premye fwa m depile tè aletranje, peyi sila ki toujou gade nou gen òganizasyon k ap debake nan peyi Dayiti ki pral pote èd imanitè etsetera. Men ou gade on pakèt moun k ap dòmi nan lari, on pakèt moun k ap mande m di o, men se kwa listwa? Se pou montre w ke ebyen Gouvèneman nan peyi sila, sistèm peyi a pa nan rans fòk ke ou travay pou manje, pa gen kesyon rete wap pale leta mal, o wi peyi pa ofri w anyen wap tann yon politisyen pase pou lage 5 ti sak diri, 3 kès lwil epi sa w tande a pou n boule kawotchou, pou n kraze, pou n brize, pa gen bagay konsa, se venn moudon pou redi pou w travay. Donk avan ou kite peyi Dayiti, ou ap travèse pou ale nan lòt peyi, li enpòtan pou fè ti rechèch pou konnen kòman sistèm peyi a mache. Paske dèfwa ou konn ap kite peyi ou pou afè pa bon, epi lè ou rive ou jwenn yon bagay ki pi mal. Men, fason ou te kite peyi ou, fason ou te gentan vann tout avwa ou, kote ou te antere lonbrik ou te gentan met dife nan plasman an, ou pa ka tounen men se degaje ou, adapte ou ansanm avè sistèm nan pou w avanse wi. Se sa anpil ayisyen pa konprann. Pa panse Lèzetazini Damerik se lèt ak myèl k ap koule ladan vre, se manti. Se manti. E si ke ou debake nan peyi sila a, ou pa gen tèt ou sou zepòl ou, w ap fou. Kote ke ou nan peyi Dayiti, ou leve ou pa fè manje. On vwazin pase, li lage on bagay nan men w, ou ka rele on zanmi, li ba on bagay. Men, peyi sila pa gen bagay konsa. E ou k pou moute jodye lakay ou, men, lajan w ki pou rete w. Se ou k pou moute chodye lakay ou, ou byen achte w achte manje, kiyès k ap fè l pote ba ou? Kiyès k ap fè l pote? Kot bont moun gen tan? Moun pa gen tan, tout moun okipe. Kote yo pral gen tan pou y ap chouchoute w agoch adwat? Yo pa gen tan pou bagay konsa. Fò moun nan okipe aktivite l. Y a gen tan. Kote lakay ou ka leve men, ou travèse w al kay sa w jwenn yon ti bagay, ou al kay tonton entèl li ba w yon senkant goud. Men, peyi sila, pa genyen l, se ou k pou travay pou fè l. Donk dèfwa lè w wè tonton entèl soti pa bò Risi epi l debake nan lòt peyi a epi sa w tande a se gwo fèt gade non se malèt se bèl bagay la pa fasil konsa e sa k fè nan pwogram Biden nan pèp ayisyen gon seri de fanmi ki rayi lòt o w pa ka fil pou mwen pou m antre li pa gen lajan l pa kapab vre kote l kapab Mezi ti lajan l fè a, li voye yon ti kal bay fanmi, li peye bil ansanm avè l, pa gen lajan pou l mete nan bank, kot, a kisa li pral pwouve ke li pral ede w la? Kote l genyen? Li pa genyen l vrèman. Genyen tou ka prale kò yo paske fason yo konn ap ouvè kò yo, ebyen si ke yo pran w yo rantre nan peyi blan ansanm avè w, ebyen sa ki pral pase, kote w te panse yo rete nan bèl palè kristal chèz an nò a manti. Se nan yon ti eyefichensi l rete. Anh on ti chanm kay bay pa anpil wap peye gen kote 400, 500, 600, 700 dola. Ou pa gen gwo apatman ou pa rete nan gwo bilding vre se foto ou fè devan yo. Gen anpil moun ki kite peyi a kap tann on lòt pou fè foto map byen pase kote ou pral byen pase sa? Ki kote? Dèfwa ou pa konn wè lò ayisyen kite peyi dayiti pou 1 epi pou 2 li rive kay blennge tap fè foto tout kote map byen pase this is America evre aprè 2 semèn ou pap wèl ankò pase se pa menm reyalite son peyi foulay pèp ayisyen e dèfwa gen 2 moun kap kite peyi dayiti yo poko menm reflechi kòman yo pral viv lòtbò a kòman yo pral adapte avèk sistèm lòt peyi a yo gentap reflechi lè yo ap tounen nan peyi dayiti kòman yo pral chay sou lòt e dèfwa se sa ki nan tèt ou lò rive pou pwan souflèt baww epi sa w tande w ap rele anmreyy mennen m tounen bagay la pa konsa non yo poko menm rive non. Prepare yap prepare pou ale. Moun nan gentan ap reflechi lè lap tounen, kòman talon l ap wo, kòman l ap trennen malèt, kòman l pral imilye moun, kòman l pral di How are you so but like evre ki kote ki bò? Antouka mezanmi, lè n kite peyi Dayiti, nou pral kay blan an. Fò n aranje nou. Moun nan resevwa w lakay li. li pa ret avè w. Aprann rann moun nan sèvis mezanmi. Si l soti l al travay, fè yon ti manje pou li. Si l soti l al travay, netwaye kay la. Ou pa oblije ret avè l pou sa. Foubi veso yo, chèche yon aktivite bay tèt ou. Rann ou itil nan kay la. E lè kò rann ou itil moun nan vin plis ankouraje toujou pou l tcheke yon bagay pou ou. Byenke dèfwa se ipokrit l ap fè ansanm avè w, men ou menm gade non, mete w entèlijan pou retire tèt ou nan sitiyasyon. Men lè w kwaze pye w 24 sou 24 ou devan yon televizyon, tank w ap pase chèn se tank w ap jwenn toujou. Nèboule ou tèlman jwenn pwogram ou fou. Timoun yo la menm voye je ou pap voye je sou yo ou pap benyen yo sa ka rive ou pa pale anglè men fason wap jwe avèk timoun yo vin kreye yon zanmitay wap pale lang nan wap pale l e lè w fin pale pèp ayisyen ou ka soti epi ou kòmanse fè kèk ti tchèk wap jwenn travay pou fè rann tèt nou itil pa panse mezanmi se lèt ak myèl dezè nan laprèmidi pou n kouche nan yon kabann nap dòmi epi nap itilize dlo nap manje manje moun nap boule kouran. Rann tèt nou itil. Donk frè se sè byeneme, ou raple ou m tap di w konsa, Ayisyen parese anpil ou te di m se travay yo pa jwenn manti. Dèfwa parès fè Ayisyen bourike. Dèfwa moun nan konn ap di w lakay li, ap di w peyi pa ofri l anyen, mande m kisa peyi ta pral ofri l apre ak de nesans li. O wi peyi pa ofri l anyen li leve l al nan lòt peyi men. O peyi pa ofri anyen, peyi pa disp eyi pa dat. Men, si chak jou w leve, nan yon bra domino w ap pale leta mal, kòman w vle peyi a ofri w yon bagay? Epi pil fatra anba pye w, w ap di majistra sesi, majistra sela. Men, si w leve, ou pran yon bale w ap netwaye ri a, w ap ranmase fatra. Plizyè moun k ap pase yo ap wè w. Gen moun k ap pase sou machin k ap wè w k ap di, o, w ap fè yon travay la pitit gason m. Ebyen, lè yo wè w ap fè ti sa a, yo kapab. Fon kout fil pou bri lago on kote. De menm tou lè w rive kay moun yo aletranje, ou rann tèt ou itil, ou netwaye, ou bale, ou pase twal mouye, ou fè manje, sa w ka fè w fè l, ou ede timoun yo, gade nou, ou aranje, si moun nan te soti l te kite kabann li san kouvri l pa t gen tan, gade nou, ou pwòpte chanm nan pou li, lè l vin ou di eskize m wi m te rantre nan chanm wan, kòm m konnen w pa gen tan w al travay, m fè ti pwòpte ladan. Sa ap fè moun nan dibyen. Moun nan ap apresyew, moun nan ap plis anvi kolabore ansanm avèw poul jwenn yon ti travay pou paske li wèw bezwen bat lavi, men si w rive tankou prensès, dezò nan kabann, twazè wap gade televizyon, senkè, minwi w nan televizyon pirèd wap boule kou, moun nan ap dekouraje avèw. Pèp ayisyen, mezanmi, avan nou vann tout afè nou poun pati poun al nan lòt peyi, panse, mande kòman sistèm peyi a ye. Bay sa k nan may ou a, sa k nan brenn ou an. Dèfwa se pa sa non, e pa reyalite a sa non. Donk, anvan ou pati ou gen tan ap reflechi, mezanmi malèt mwen, talon m, vès mwen, kòman ou pral chay, kòman ou pral debake cheve o van, gade nou pral nan plaj epi, menm rive ou poko rive nan peyi a ou pa konnen doulè k genyen. Ou pa konn dosye bil ki gen epi wap reflechi lè wap tounen Koman sa ap ye mezanmi chanje mantalite a paske reyalite a se 2 bagay diferan pou pa pran move souflèt.